Nou te pale dènyeman de yon ansanm daktivite malonèt Pè Esperans ap antreprann anndan peyi sa a. Nou pote plent, nou denonse misye ki se chèf yon gang k ap teyorize popilasyon an, k ap sal imaj moun. Nan premyè demach ke nou te fè kont misye, sa gen plis ke katran, lè n kenbe misye ap itilize moun pou fè malvèsasyon, fè montaj sou moun. Nou te pote plent. Yo te pou ansanm de sitwayen, sitwayèn, pou di yo ke sa k te pase Lasalin nan, men moun ki te fè l, depi yo di sa, y ap ba yo lajan, y ap ba yo kòb pou fè sesi, pou fè sela. Bon, lè moun sa yo vin temwanye devan lajistis, devan jij de pè, yo pote plent kont misye. Sa e sètifika de plent lan. Donk. Nou deja gen prèske 3 oubyen 4 plent kont Pierre Espérance. Donk, kòm misye jwi de yon privilèj anndan peyi sa, m pa konnen, e lajistis yon jan ajenou, n ap tann ke lajistis debou pou sa fèt. Lòt bagay ki pi enpòtan nou vle fè jodi a, nan menm demach n ap chache konnen ki sa Pierre Espérance ap fè a non moun nan peyi sa a, nou tonbe, men depi plis ke 3 zan n ap travay sou sa, men poko jwenn non moun yo reyèlman. An atandan nou tonbe sou 4 non de moun ke Pierre Esperance di ki te mouri nan masak, men yo byen vivan la nan site Choun anndan ravin Pentad. Moun yo pa mouri e gen youn ladan yo kap travay nan meri Pòtoprens. Kilès yo ye? se Georges Emmanus. Li mouri wi, men l ap travay nan meri Pòtoprens. Nan rapò, nan ekspozisyon Pè Esperans fè avèk tout akolit li yo, misye mouri. Georges Bekens se de frè. Tou de mouri men yo vivan. Dory Jean Rony, Pierre Jocelin e konsò. N ap chache rès yo toujou pou laprès. Men ki moun ki monte tout bagay sa yo pou misye? Se yon sitwayen ki rele. Florestal, Enol Florestal, ke tout moun ka konnen kòm militan politik, donk ki se enfòmatè pou Pè Esperans, nou jwenn dosye a, nou jwenn moun yo, ke yo te itilize non yo, foto yo, monte anndan yon dosye ke yo te mouri nan bagay ki pase Lasalin, moun sa yo byen vivan. Kisa n fè? Dabò, nou ekri komisè gouvènman an yon lèt pou n esplike l sitiyasyon sa a e pwofite de okazyon sa a tou pou n pote plent kont Pierre Espérance antanke chèf gang 4 pa 4 e Enol Florestal ke nou estime ki mete yon asosyasyon de malfetè pou l sal non moun e basyon ke yo te itilize pou yo fè sa. Se Site Choun, Ravin Pentad. M ap raple nou yon lòt bagay ke m te di plizyè fwa la men m pa t mete anpil aksan. Gen yon kamarad ki rele Edouard St-Fleur men ki konn fè manifestasyon nan opozisyon men ki konn itilize non m toutan ke Mon Chéri te fè masak Lasalin eksetera. Epi yon bo jou, misye abòde Pierre Espérance. Philippe Esperance kote w jwenn afè non mon cheri a misye di pa okipe w e politik kap fèt se sou Jovenel m bezwen rive map itilize non mesye sa yo yo pa gen anyen pou yo wè bagay Lasalin tande byen m site non moun nan e m gen temwen lè l te di sa m vin fè konparezon ant Shelson dosye Shelson nan e sa a avan sa li monte yon dosye a Shelson. pou w di ke Shelson te konn fè sesi, te konn fè sela pou Lambert, Caroli e Senatè Edo. Donk se menm bagay la. Donk nou pa ka aksepte nan yon peyi gon sitwayen k ap fè moun enjistis konsa. E m ap di nou, mwen kontinye ap chache, mwen gen yon dènyè. M gon dènye enfòmasyon gen poum rann piblik pou laprès. M pa konn si lap pranm yon mwa, si lap pranm 2 mwa toujou sou dosye sa. E chak fwa ou antre anndan dosye sa, ou jwenn yon sèl nèg ki manipile tout moun yo rele Pierre Esperance sekretè jeneral rnddh, chèf de gang 4 pa 4. Sa nou paka aksepte bagay konsa. E sak fè mwen menm mwen mande pou ke lajistis fè limyè sou sak te pase a. E pini koupab yo. E nan sans sa nou menm, chak fwa nou denonse yon bagay, nou pa sèlman denonse non, nou pote plent kont moun sa yo. E nou mande jistis dwe fèt. Paske yon moun pa ka ap leve, paske w pa vle wè yon gouvèneman, ou di sa w vle sou moun. Donk e nan sans sa nou menm nou di ke jodi a la nou denonse Pierre Espérance ankò, kite manipile yon ansanm de moun nan Site Choun, Ravin Pentad, ki pou di yo ke yo mouri, Men moun sa yo bèl e byen vivan! Mwen di w ankò se Jòj Emanus, se Jòj Bekens, Dory Jean Rony, Pyè Josten e konsò. Nou gon dokiman la n ap travay sou li. Gen lòt non. Gen moun menm ki mouri depi de twa zan. Gen moun ki yo fè pati al nan lòt vil de pwovens pou yo te ka monte dosye a, pou yo te ka manipile moun yo, kreye latwoublay anndan peyi sa. M di on lè Fò sa fini. Fò dwa dwa moun gen moun serye k ap dirije l. E nou di ke tout sa n di la yo, moun ki kon santi l konsène a, li ka pote plent. Li ka envite nou devan tribinal. N ap parèt a avoka nou avèk dosye an men pou n defann pozisyon n.